Medam se mesye, zanmi, fanatik TV lakay Haïti.com yo, gwo bonjou ak bonswa pou nou tout. Jodi an se lendi premye me 2023. Nou pote tout gwo nouvèl kap domine aktyalite a pou ou nan peyi Dayiti. Enben jodi a la a medam e mesye fòk nou diw dosye bwa kale a enben jiska prezan dosye bwa kale a li menm lap fè wout li. Dosye bwa kale a kontinye enben ap mete dòmi nan zye asasen, nan zye vòlò, nan zye kriminèl, nan zye tout moun fanm kou gason pa epanye. Nan moman an la a son kesyon de enben debarase peyi a de tout bandi, de tout gang menm si w te fanm. Menm si w te gason, depi w tande yo met men sou ou nou pa bezwen di w gen de video n gen la a, bon kòm nou toujou di l nou pa ka pataje li paske se vrèman vrèman vrèman kriyèl pou wè fason ke moun ap rache moun, moun ap bat moun, moun ap touye moun medam e mesye enben deja genyen anpil anpil anpil medam nan vilaj de Dye nou vle pale medam ki konn al fè krèy pou Izo yo enben divès nan medam sa yo deja pase Anba bwa kale e nou gen video ke nou pap ka pataje avèk ou men tout medam sa yo anpil ladan yo deja tonbe m nou gen kelke foto la m pral envite w wè enben medam sa yo la a ki te konn ap fè antèn pou bandi ki te konn al fè krèy nan vilaj e popilasyon an tou kwaze 2 fanm anben kap pote bal pou ti lapli ak izo m pa bezwen di w kantite kout manchèt medam sa yo manje men nan moman la yo pap janm fè sa ankò e popilasyon an dechennen popilasyon an Enben deside fòk yo yo detèmine kesyon bandi a la avan 2024 la fini, yap debarase peyi dayiti de tout gang, tout bandi, tout asasen, tout kriminèl, tout madan vòlò enben kap bay antèn sou moun pou bandi pou yo ka fè lajan. Yon ekip medam nan vilaj, yon ekip medam nan gran ravin. Medam yo anfom yo gra yo bel yo pap travay men se kob kidnapin kap swen yo se al fè krèy pou bandi al fè krèy pou izo al fè krèy pou ti lapli al fè krèy pou vitelom al fè krèy pou tout bandi pou yo ka fè lajan e se konsa yo viv men nan moman an la m pa bezwen di w anpil ladan yo komanse tonbe e gen kap kontinye tonbe paske pèp la yo di Fok yo lave peyi a fok yo netwaye ayiti yap touye tout moun ki nan gang ou mèt te gen 18 an ou mèt te gen 16 an ou mèt te gen 14 an depi ou nan gang men popilasyon an ap pase w bwa kale ou mèt te ou mèt te pitit ariel henry ou mèt te pitit andre michel ansyen avoka pèp la bwa kale ou mèt te pitit minis jistis lan ou mèt te pitit dimitri vorb ou mèt te pitit boulos epi yo kwaze w nan lari a ou se gang Yap pase w bwa kale. Ebyen gen moun tou ki di poukisa ebyen nèg yo poko mete tèt yo ebyen antre anndan vilaj la la anvayi izo anndan vilaj e paske lapolis nan moman la tou ap bay nèg yo bon bwa kale a tou gen anpil sòlda izo k tonbe e te gen enfòmasyon ki ta menm fè kwè izo ta pran plizyè bal ebyen jodi a la nou wè gen anpil ansyen odyo izo ki ap repataje sou rezo a pou fè moun pè pou fè popilasyon an Ebyen e donk fè bakan sou mobilizasyon sa ki pote non Bwa Kale a. Ebyen nan moman nap di w Izo misye panike, Vitelòm panike, Ti Lapli panike, tout gang gang yo la yo panike e popilasyon an pa dwe kanpe mouvman an sinon yo pral peye sa pi devan. E sa nou sur e sèten e si mouvman sa kanpe Izo pral fini avèk peyi a, Ti Lapli pral fini ak peyi a kidonk mouvman an dwe kontinye jiskaske nèg yo rive sou gran chèf yo Izo, Ti Lapli, Ebyen Vitelòm ap depale ou ta di son moun ki kache anba anba anba dlo anba tòl e e kòmsi nan yon ti rak bwè e pou paske lap depale lap depale li posib ke nou fè nou tande vòys lan men mesye sa yo nou pa menm bezwen anvi fò tande yo paske nou pa vle e komsi pou pou pou pou pou mouvman e ta ta ta komsi detwi ok donk se rezon sa ki fè ke nou di w ann rete fokis avèk kesyon mouvman pou popilasyon pou peyi an libere medam mesye men pandan n ap pale de sa ebyen la kesyon bwa kale a pran w lòt koulè la se madan bandi yo k ap viktim la. Ah wi plizyè madan bandi viktim kote ke pou jodi a la san konte kafoufèy kote ke yo pran plizyè ladan yo kote ke yo jwenn minisyon nan men yo ki ta pral pote pou bandi jounen dimanch la medam mesye nou gen ekstrè pou ou imaj yon ti jan chòk kòm dabitid men lesansyèl ebyen bagay yo pran lòt koulè konplètman epi sibitman. Subitement, tout moun inosan, tout moun pat nan afè ak gang, tout moun pat nan afè ak bandi, menm jan lè w pran yon lè w pran yon vòlè, yo tout toujou di yo inosan. Men lesansyèl, ebyen van vire tout bon. Men avan sa, e ban mwen salye e Pradel depi Senmak, Pilè Aynold, mesye kòman n ye? Bonswa an menm tan, depandamman de lè, ki kote w ap gade nou, w ape swiv biltendinfòmason sila. Ankò yn fwa, bon debi de semèn, bon lendi e poukwa pa. Bon mouvman Bwa Kale ebyen nan kad jisteman retransmisyon aktivite Bwa Kale sa kap jisteman efektye nan peyi Dayiti ebyen nou konnen nou menm nou dekrete lapèmanans ankò yn fwa nap mande a chak grenn moun jisteman rete fokis ebyen dantre dje Pradèl nap raple moun yo ebyen mouvman Bwa Kale a fwa sa li rive sou madan bandi yo deja plizyè madan bandi deja pati voye san chapo ebyen gwoup medam la onivo Kafoufèy. Yo bare la avèk minisyon, yo tap pote bay mesye bandi yo, yo tap pote minisyon pou mesye Gran Ravin yo, enben popilasyon entèsepte yo, voye yo nan peyi Sijapo, men medam yo pa epanye, e sanzoubliye nan komin Pètigwa, medam mesye, genyen madan bandi ki tap sove kite kapital la, enben gen yon fanm la sanble ki ta avèk youn nan chèf yo, enben yo arive entèseptel. Yo voye l nan peyi san chapo, sanzoubliye nan komin kafou madan bandi toujou ebyen arive pèdi lavi yo ebyen avèk nou pral di w plis avèk Pradel apre ke n ap tounen pou plis enfòmasyon. Nou prale direkteman e nou konnen ke bwa kale a ebyen fò n al jwenn mèt bwa kale a ki fè n konnen ke malgre te gen anpil plis ke yo t ap fè ebyen nou prale onivo de. Nan sid de peyi Dayiti, genyen Zo Pakuit ki se manb enfliyan gang 5 segond, ebyen misye la li mouri ayè dimanch la, se komisè Jean Eris Muscadin nan zòn Vialè e Peti Gwav, ebyen ki te tal refijye li nan zòn Nan Bouzen, ebyen misye se youn nan nèg Izo ki te brile. ebyen nan yash o nivo de pòto e pò la sito ebyen nou konnen ke miskaden ebyen nou oblije remèt li mouvman bwa kale paske se li menm ki te kòmanse avèk li malgre ke te gen anpil moun ki te gen de ti sise li tap fè men jounen jodi a tout moun nèt yo vin revye yo vin nèt e rejwenn ni kote ke yo aksepte ke se bwa kale a pou yo fè ebyen nou panse ke pandan gen anpil moun kap di ke nou pakab kòmanse l anba. men n ap di w ke se ti chyen sa yo ki yo menm ki ap bay pwoblèm enben y ap kòmanse l ansanm avèk yo annatandan ke yo al pran lòt gwo mesye pou yo pase nan Bwa Kale a ebyen n ap di w ke Mèt Cadet li menm se nou pral gade imaj kote ke li te t ap verifye. Moun ki arive mouri yo vre eben bon mò yo t wè yo te di kap tranble se en o nivo de sèkèy kote ke misye te monte la eben li tal gade poul wè eske se e mò ke yo menm yo ap monte la eben jan ke nou sot di w li eben o nivo de. Voilà epi bon se si e sèten medam mesye pa bliye nou di w ke medam sa yo se yo menm ki antèn se yo menm ki madan gang se yo menm ki madan bandi pafwa lè w ap gade sa gen moun k ap gen pitye pou yo k ap di a non se pa vre bèl timoun sa pa ka ap fè jan de bagay sa yo woww. Mezanmi pa bliye ke se yo menm ke bandi yo ap itilize. Ou menm kòm swadizan dyaspora lè w pale an Ayiti, se yo menm ki antèn. Lè w bezwen al pase yon ti moman se jan de, m pap pale de yo menm spesyalman, men se jan de medam sa yo k ap, ki koz ke nou menm nou viktim jan n ap viktim nan. Donk, popilasyon an, popilasyon an li menm gentan idantifye yo, popilasyon an ebyen pase a lenfinitif. San pli tade, ban nou envite w gade yon ti ekstrè epi o premye, o premye vu, Lè yap pale wap panse ke efektivman ah yo inosan se pa vrè yo pa yo pa moun pou sa ebyen se lè sa wap fè erè se lè sa wap fè erè medam mesye an nou evite ogade ti eksè sa epi pa la swit nou pral wè lòt vèsyon an paske gen apeprè 2 vèsyon pou ou medam mesye sa se avan yo sispèk ke dlo a pral pral cho pou yo ebyen yo te gentan ap pale epi tou swit aprè. Popilasyon an ebyen ba yo afeksyon medam mesye. Bwakale nan kafoufèy. Nan Pablo talè a sa pa fè two lontan 3 zè tan de sa kafoufèy Bwakale. Yo rive sou medam yo. Bwakale nan kafoufèy. Bwakale Bwakale. Donk se sye sèten. Bon e bon la se medam yo nou tap gade la jisteman ki te gentan fè video avan sa e ki tap di ke yo menm yo pa madan bandi yo pa madan gang ebyen nou menm e se ke teknikman se pa nou ki ki la pou n jije pa bliye popilasyon an e peyizan sa yo madan sara sa yo yap viv avèk yo yo konnen yo ok mwen menm avèk ou nou lwen gen bagay nou pa foure bouch nou gen bagay nou pa konnen Kote nou ye a se pa nou k pral pote jijman men popilasyon sa kap pase mizè avèk madan chèf sa yo kite yo fè travay yo ok epi si jamè ta gen erè ebyen nap di kòdoleyans paske nou rive nan yon faz la e fòk peyi a libere epi pandan nap pale de liberasyon mwen menm pèsonèlman m poko satisfè m lwen pou m ta satisfè paske sensèman pou mwen menm se poko yo kem bezwen ok raj sa ki gen la mwen dakò. Fòk nou elimine yo se vre. Men fòk nou rive sou swadizan senatè, depite sa yo. Ti gwoup oligat kowonpi yo. Moun sa yo tout ki kòmsi men yo men yo sal nan lanmò prezidan. Mezanmi fòk nou rive sou yo. Popilasyon an nou pap fè lach. Fòk pa gen fòs kote. Mwen dakò pou nou elimine vòlè sa yo. Men ti gwoup sa yo. Ti gwoup sa yo mwen menm. Sensèman, jan nou di l e n ap repete l, m gen enpresyon lè popilasyon ap rive sou sa yo n ap gade sou ekran la, gen anpil dyaspora ki pral achte biyè first class ki pou debake an Ayiti. Paske nou menm tou, nèg ki pran dola senkant nou jodi a la, ki milti milti milyonè, ki kite lajan pou pitit pitit pitit pitit pitit pitit yo, pandansetan pèp la nan grangou, ebyen nou menm ki bò isi an, se pou n al achte tikè first class pou n debake nan Bwa Kaye pou vòlè sa yo. Epi m panse ke se nan ang sa. Se sa map tann. M pa ka tann pou n rive sou yo. Vwala mesye an nou avanse. Paske jodi a la se pa se pa vyolans nap se pa vyolans nap nap preche non. Medam mesye fòk moun yo konprann sa. Nou pap preche vyolans. Nap preche lejitim defans. Lejitim defans, si yon moun antre lakay ou, li fè, li, li, e kòmsi moun sa eseye, e, pou l touye w, li eseye pou fè vye bagay sou ou, sou pitit ou, ou gen dwa defann tèt ou. Jodi a la, nou, nou an faz kote ke n ap defann nou. M ap pale avèk nou la, se pa de moun m konnen psikolojikman ki atenn, ki gen pwoblèm akoz de vòlè sa yo ki fè, ki fè de move chwa. ki gen yon pakèt kay la an Repiblik Dominikèn, la Kanada, la tout kote, yo envèsti, envèsti, pandan se tan lakay pa nou an, yo pa fè yon klou, anyen yo pa fè. Donk, jodi a la, se yon pwoblèm li ye, fòk nou rive sou yo, epi Bwa Kale an, mezanmi, pran responsabilite nou. Wi, mesye. E chita nou si nou ap jwenn Pradel. Pandan ke li mete Tigwav, popilasyon menm si, popilasyon menm yo vijilan, yo met men sou li, yo pase l nan mouvman Bwa Kale a, yo ofri l pou li e l jwenn apwoval li otomatikman. Donk, mouvman k ap kontinye e poukwa pa, e nou wè nan tout rès peyi a, san nou bliye toujou nan mouvman Bwa Kale sa a, ki vize medam yo, ki vize madan bandi yo. Ebyen nou wè o nivo de la komin de Carrefour genyen madanm yon bandi ki arive jisteman stope, ki arive blese mòtèlman, ebyen nou wè la ebyen medam yo nou konnen bandi yo se avèk fanm yo fonksyone, se pa sèlman antanke madanm yo men yon seri de fanm ki jwe wòl toutè, ki jwe wòl ki al pote minisyon pou ou ka wè moun nan la li gen ou ka wè fanm nan la li byen bèl li bò lari a epi zafèl la pou li gen zafè toutèl la pou li gen. Donk e menm si bagay la t vrèman orib, imaj yo n paka moute yo e nwè yo rive sou medam yo pi rèd, fason ke yo egzekite medam yo l pi rèd ke jan yo fè mis yo. Donk imaj yo chokan, nou paka moutre yo, dèfwa se plenn ou plenn nan kè, men u men sepandan il faut le faire paske peyi a fòk li libere nan kad mouvan sa avan ke n al jwenn Pradel Jimmy, nan kad mouvan sa nwè yo gen plenyen, gen plenyen papye, mwen m te toujou di nou mouman an fòk li byen kòdone. Se etap pa etap, etap poun pran avan se etap bandi yo, men nou wè menm chèf gang vitelòm ap gen e sòt fon deklarasyon la vitelòm ki pale kote ke li eksprime e de pale di li vitelòm ap fenk tande e sa vitelòm ap di vitelòm kap salye popilasyon l vitelòm kap pote konsèy kounya menm jan ti lapli tap di fòn met tèt nou ansanm lan sa vle di bandi yo kounya lè w gen yon bandi tankou vitelòm. ki fè plizyè, plizyè, plizyè mwa la a k ap teworize moun Petyonvil, k ap teworize moun Kenskòf, moun e, moun Kenskòf, k ap teworize jisteman moun Dèlma, moun e Tòsèl, enben.